Se maladi a wi k deplimen cheve nèg la konsa humm adje si nèg sa ta pran retire mayo sou li. Ou tap konte zo kòt mesye sa humm. Oh Betty li konn retire mayo devan wi. Oh Emma kite sa. An palan de sa pitit se sezisman ou te ban mwen an ki koz m rankontre avè w m bliye di w bagay sa. Epa m pale yon bagay avè ou epi w al kote Abterline jan m di w li a epa konsa w al rapòte li. Kisa m di Abterline Emma? Ou di Abterline gentan damou yon nèg m renmen l oh. Oh mwen menm Emma sam di Apderline? Wi janw tande a Apderline dim ou dil konsa Emma vin diw li jwenn yon nèg li damou l renmen li pral reponn nèg la mwen menm e konsa m te diw li betiz mwen menm hee Emma ou kwè Apderline hein? Katya ap pran yn rizyèz. Dany son zenyèz wi li ye oh gadon koze Emma janw esplikem bagay la fil an egwi a se konsam esplike la Abdeline wi oh bondye. Se sa m di Abderline non se pa konsa m di Betty li men janm diw li a ou rapòtel on lòt jan wi m gentan renmen nèg la m pral reponn nèg la Oh bondye oh bondye Emma devan bondye oh sen nikola pyèj mirak oh solèy levan Emma mwen menm wi Emma ooh. Tonnè kraze m Emma m pral nan bouda avk Kevin map fout l on baton. Se ou pou mete m sou pis. Si sa ina fon bagay pou m konnen. Epi sa pa di m sa ina yon bon zanmi konsa sa pou l pa di w yon ti bagay kanmenm non. Bon madam ema m pa ka kache w anyen. Tou dènyèman m t ap pale avèk sa ina li t ap esplike m ke l chanje. Pou valè konsèy mwen konnen nou bay Zaïna. Li pa vle pran ladan li. E menm pwòp sè m ap bay Zaïna konsèy tou. E mwen lè m ba yo konsèy yo pa janm vle pran konsèy ke m ap ba yo. Ou konnen se lòm, yo p ap janm di w tout afè yo. Li zanmi m se vre, men li p ap esplike m tout vi prive l. L ap toujou kite yon ti kras anba zong li pou l vide atè a. Jan Saïn ap di li chanje a e m wè chanjman an lakay li. Li pa eksplike yon ti bagay menm menm menm menm. Ki koz li chanje a? Ah Zara li pa fèm desi de ou non. Woy Mazanmi banm di w m pa wè pou ki rezon Mobiche ap ba w manti an. Mwen redi w sa ankò. Li zanmi m se vre men e pa tout apèl lap di m. Bon kesia Ou pral met yon ti kontwòl sou Saïna pou mwen. Kelkeswa sa lap fè tout ti bagay ap konte pou mwen. Ou vle fèm konnen. Eske ou konprann sam diw lan byen. Sa son bagay ant mwen menm avèw. Saïna leve pye l a goch fè m konnen leve pye l a dwat fè m konnen li pale fè m konnen paske gen de bagay sou di m yo pou m defèt yo e gen de bagay tou si pou yo defèt pou m fò defèt ou konprann sa m di w la? Ok madam. M pran tan m pran san m pou m tande sa w ap di yo. Tout bagay sou kontwòl. Zanmi pam m oblije deplase vin kote w nan biwo a la paske m pa ka sipòte ankò. M vle li pèdi madanm nan konplètman e dènyèman lè m te pale ansanm avèk ou an kòmsi manzè vin pi zanraje. M vle pou w ede m pou m kapab rekipere madanm nan ankò. S'il le faut menm, pou n rele l la, pou nou tou lè twa la, pou n fè yon table ronde, pou n kapab tou wè si n kapab rezoud pwoblèm yo. A! M nan tou sa la. Bon, menm maryaj la, bon, si m te konnen m te vin avèk, m te tou pase pran bag la la, menm mari yo ta tou. Ay! Mesye Fritz! M konnen sa w ap andire a. Paske m te gen ti menaj. E m di w tou, m te gen fwaye m. M pèdi l. Yo di, depi w pase maladi, ou konn remèd. Men, fòk ou pa twò presipite. Se wont konsa m ap andire. W ap imajine w, madanm nan ap di yon pakèt bann bagay sou mwen ki pa verite. Dè seri de bagay, otan de bagay li akize m ki pa vre. Mesye Fritz. Mesye Fritz. Li mande madanm mwen. Mesye Fritz. M pe koute anyen avè l. Pwoblèm sa twò pèsistan. Ou ban m yon misyon. Mwen di ou, map pase bò kot medam yo pou m jwenn kèk enfòmasyon. Konnen w kapab ban m rezo sa pou mwen. Lè w vin jiske la, nan biwo a, kote madanm ou ankò ap travay, ou pral imajine w li pral panse yon pakèt bagay ant mwen menm avèk ou. Èske w konprann? Paske, ou wè fi an, lè l gen pwoblèm ak mari li, li toujou vle se li ki gen rezon. Li toujou vle se li menm ki ka rezoud pwoblèm li pou kont li. Bon bagay m kapab fè se jwenn medam yo, konnen rezon ki fè li menm li pa ka antann avèk ou, epi nou menm nou goumen nou baw ti sekrè yo pou ka konnen kòman pou fè etalonnaj la. Ou eseye rejwenn madanm ou. Men si wap vin jiske la, 1 ou fè lach. Ou pral montre madanm lan ou parèt twò piti. 2, Se pa tout fi ki vle moun konn avè l. E sesi, madanm ou pa janm vle moun konn avè l. Sinon, mwen ak tout moun nan travay la t ap gen tan konnen li gen pwoblèm ak mari l. Tankou jan m te di w dènyèman an, li toujou di, Sa va. HT, Leve men sou ou, se paske gon bagay ki pale nou pa vle w pran lari ki fè tout bagay sa yo. Fouco, Bon Bienzo, ou konnen mwen menm ansanm avèk HT se 2 bon zanmi epi tou nap travay menm kote. Men m pa panse se bagay adm non ki koz tout bagay sa. Jis kòmsi m kapab di w, on ti malantant. ki te fè mwen anm ansanm avèl nou pa pale. Bon Carlos, poukisa ou pa vle alèz avèm? Kijan pou m t alèz avè w la? Mwen di m vin pale m vin nan avè w di m sa. Antouka, kite sa. M gon misyon pou jou. Ou son bon timoun. E ou trè sèvyabèl. Se pou sa m vle ankadre w nan tout sa w ap fè. Bon m se zanmi adl men m pa kwè m oblije konn tout entegralite l e ou pa panse chak moun gen entimite yo se pa paske ou zanmi yon moun ou pral konn tout sa moun nan ap regle ou pral konn tout anndan moun nan tout vre moun nan bon ann eseye kanmenm m ap eseye tande w paske m gen gen dwa gen yon ide de sa w ap di m nan. Bon ok paske yo di ke adm nan malad. Li malad? Wi se sa kap sikile ke li malad. Bon, m konprann sa w di an HT, men yo fè m konnen ke Mesye Alex ap kache maladi an. Maladi pa tonbe sou pye bwa, se sou kretyen vivan l tonbe. Alex malad? Maladi sa ou tande yo rele yo di ki rele malkadi a. E pa maladi ki sou moun ki frekan la non. Se yon maladi ou gen dwa anndan lakay ou la. Li pa sou bò ou. Depi ou pran lari a la ou gen 5 moun kote ou la ou tonbe kimen ou tonbe jigote. Kòmsi dat nou la ansanm avèk adm. Pou adm pat gentan kimen sou nou la deja. Monchè zanmi pam. Se yon fanm mwen pèdi konplètman lontan sa. M pèdi lontan lontan lontan sa. E m regrèt m pa t gentan jwenn ansanm avèk nou. Si m te gentan vant ansanm avèk nou, lè konsa m konnen m t ap gentan gen madanm mwen nan pla men m. Sa se vre, sa se vre. Paske sa se ti jwèt pa m. Ou konprann? Sa se ti jwèt pa m. E m ap ede w goumen, Mesye Felix. Men atansyon, jan m te di w lan, pa kite madanm lan konnen mwen avèk ou nou gen yon amitye, sinon l ap panse kòmsi ou esplike m kèk bagay epi mwen m ap kajole l oubyen m ap pran tèt li. Mwen m kapab. M kapab, mwen ka fè ti sa. Ou kwè sa? Pran tèt madanm lan, pote l ba ou. E medam yo tou ap ede m pou m di yo chèche konnen pwoblèm Beti avèk. Mesye Fritz. Mwen ka jwenn anpil. Paske mwen pa ta renmen w kontinye nan soufrans sa. Ok? Mwen pa ta renmen w kontinye. M genlè pral wè si ma ofri l maryaj la. Se t ap byen paske Gampil te kremen maryaj. Men. Fò nou antann avan paske m pa ta renmen lè nou fin marye epi nou pral nan de diskisyon ankò. byen fè travay la pou mwen. Ou konnen se mawozo ye, ou pa vle tchèp jwen de yo? Humm. Bon, si se pou mawozo a madanm, mawozo a vre. Bon m di w, m gon ti zanmi la ki pral vin lan pou mwen. Men, yon ti bagay, mwen je fè la demen. Ou konn sa m vle fè pou mwen? Ou konnen w se chofè biwo a. Kle machin toujou nan men w. M vle w fè l kwè ou se yon chèf anndan. Ke ou ka ba l travay lòt kote. M vle w alèz a manzè. Alèz avè l. Madam, ban m di yon bagay. Se vre m konnen m pa jènjan. Mesi moun nan pa yon bel moun madam m pap ka fè l vre se mwen mawozo se vre men m konn gou bouch mwen. Sa mawozo sa ap dim la. M bal on misyon lap palem de m voye w al damou m bon fè on misyon pou mwen map peye w pou misyon wap palem de bèlte mwen m di w m vle w pale avèl pou mwen m vle w alèz avèl pou kraze manzè ban mwen. De ceci, lè w fè aksyon an, filme mwen sa. Carlos, atansyon! Atansyon! An pasan, li pral vin la talè. M te gentan di l, gon moun m ap fè l jwenn k ap ba l yon travay. k ap dirije l nan tout sa l bezwen. Met ou pre. Epi ban m di w yon dènye bagay. Jou m ta konnen ou mete m nan lari, m ap dezòn pèdi avè w. Pran pòz kokobe w pa fè travay mwen byen epi w ap konn kiyès ki pèdi a. Ou wè sa HT te fè w la? Sa poko anyen lan sa m ka fè w. Men ou konnen. Adm nap kache maladi an. M son moun ki mwen apresye nou trè apresye nan biwo a. M kapab ede li. Ou ka ede l? Oh e maladi l ye pa gen pa gon maladi ki pa gen ki pa ka rezoud. Misye? Byen ke menm si m pa mis, men m gen anpil zanmi m ki doktè. M pase kèk medsen fè m ri.